Trentaine de jours e gen anpil fanatik football du kote d'Haiti m panse ke ebyen eh nèg yo pral pran yon ti poz la nan kesyon fè krim nan kesyon fè kidnapping paske anpil bandi tou yo genyen ekip yo ki nan mondyal fon poze mesye pandan mondyal la la a. euh fon poze san nou. Men fòm di nou ke dan la reyalite dè choz nap gade bèl boul kap woule se vre men si nou rantre a fon nap poze yon seri de kestyon nan va di tèt nou ke mondyal sa son mondyal kap fèt sou san e le fout ben. Se twò darjan. Se kòm si se yon espès de blanchiman foutbòl la ye. Paske fòk nou di reyalite a jan l ye a. Se vre se yon spò de fair play, se yon spò kote ke ki bay plezi paske kant ou rete dèyè yon ekran w ap gade jwè k ap jwe boul, jwè prefere w, se byen kanmenm. Men ekoute, nou pa dwe antre nan yon lojik kòm si pou n ap fè diskisyon pou jwè de fout, ekip foutbòl paske se jan la ils sont des millionnaires. E nou menm, n ap kreve. Tande byen sa m ap di nou an. Kant o pa egzanp de Messi, Cristiano, Mbappé, Erling Haaland, Benzema, Neymar, Vinicius, tout gwo jwè sa yo, se milyonè ke yo ye, genyen nan yo ki milyardè. E poutan nou menm nou kontinye ap fè diskisyon pou yo. Ban m di nou yon bagay byen pou nou konprann, pou nou sispann fè diskisyon pou jwè foutbòl. Pa egzanp lè w pran yon nèg ki ap fè dè milyon pandan yon ane. Ki ap envesti dè milyon. Ki ap achte kay ki ekivo a dè milyon de dola. Ki ap achte vwati ki ekivo a dè milyon de dola. E w ap gade pou wè an Afrik gon pakèt timoun k ap mouri. Yo sèlman bezwen yon. pen pou yo ta manje chak jou yo pa ka jwenn li. Gen moun k ap mouri nan mond lan se paske yo pa genyen opòtinite pou ta kapab menm genyen 2 ou 3 dola ameriken kotidyènman. Donk nou wè ke lemond va mal. Genyen yon move ekilibre nan mond lan. Paske lè w pran yon jwè foutbòl. Dèfwa, li konn rive se yon moun ki pa menm genyen yon nivo edikasyon elve. Epi ou pran yon doktè, ki li menm fè tout ane l lekòl, ki menm pase dizan nan kad yon spesyalizasyon, sa ka rive doktè sa li pa milyonè. Èske nou konprann? Donk gon move ekilibre nan mond lan. M pa di sa pou m kritike, men se jis pou m di nou ke. Sispann fè diskisyon pou ekip oh Brezil, Argentine patati patata ou pral wè gen moun la kap fè kòmantè pou dire ke ah mondyal la se madi lap kòmanse mondyal la se jedi lap kòmanse le foot sa m'interesse un peu men m pa la pou diskisyon bref alò nou pati avèk foto sa kliche sa di nou anpil bagay bleng Messi, Cristiano men nou toujou ap fè diskisyon pou yo se 2 jwè ils se sont rencontrés. Et au palais. Est-ce que nous comprenons Et Cristiano a fait des déclarations concernant Messi. des déclarations... déclarations, sommes capables de dire qu'il fait éloge avec Messi. Et Messi en même temps, peut-être que Libra fait des déclarations pour faire éloge à Cristiano Ronaldo. Donc, ces deux joueurs qui bouleversent depuis une quinzaine d'années le monde du foot. Et Gen nèg ki menm ap batay pou Messi ak Cristiano. Et les voici. Bref, ann kite koze football la. Puisque la fête c'est pour aujourd'hui, un très bon match qui va mettre en tandem Qatar et puis la sélection équatorienne de foot. Men sa ki konsène peyi nou, gen anpil bagay atè a la. Eske nou konprann? Gen anpil dosye atè a ki konsène peyi d'Haiti. Concernant Canada, Canada continue à peser Negiola dans pays pays d'Haïti. Écoutez bien, le Canada veut poursuivre avec son flot de sanctions contre l'élite politique haïtienne. Ce dimanche, le premier ministre canadien Justin Trudeau anons de sanksyon dan le prochen jour kontre un ansyen prezident haisyen e deux ansyen premier ministre pa man dem ki moun paske mwen poko konn moun nan. Men fò m di nou byen ke Kanada la li menm li ap peze sou akseleratè la. Sa Kanada fè yo, yo kab petèt pou ou pa gen pwa. Men, an nou di ke mesye sa yo la y ap pran sanksyon kont yo a, se yon fason pou kapab fini avèk yo. Eske nou konprann paske lè tout monn politik la, Konnen ke yo pran sanksyon kont ou, eske kounye a yon nèg yo pran sanksyon kont li, li kapab al patisipe nan eleksyon? Se kesyon m ap poze. Eske nou konprann? Paske e bagay yo yon ti jan rèd. Alors, pou les ansyen premier ministre, on ne dan le flou, kar il son tro nombreu. Cependant, pour les anciens présidents, la liste est réduite. attendez bien, il y a sur cette liste l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Il y a également Michel Joseph Martelly. De l'autre côté, il y a Jocelyn Privert. Et puis, euh, pour le tweet de Gage FM, au final, ben, ils ont dit définitivement la classe politique est à genoux. Bah oui. Et Fon dit que dernier sanction là gagné euh, trois mondes qui concernaient. Il Y a l'ancien président de la chambre basse, Gary Il Y a l'ancien sénateur Hervé Faucan. Puis, il y a le sénateur du centre, Ronnie Célestin. Par rapport à un tweet de Gage FM, non capable dit que que président de la chambre basse Il se dit choqué par les récentes sanctions prises à son encontre par le Canada. Selon l'ex-président de la Chambre basse, Sète desisyon è pureman politik e s'inskri dan joun perspektiv de blokaj de sa kandidatour ou prochenz eleksyon. Nou konnen ke Gary Bodeau te gen entansyon pou ta kapab vin senatè. Men ekoute avèk sèt sanksyon yo enpoze kont li, sa kapab enpakte kous li nan eleksyon ki pral fèt yo. Gary Bodeau se te yon ansyen prezidan nan chanm depite a. Yon moun ki te rann sèvis ak Jovenel Moïse. Ekoute byen. Nou konn poukisa? Mesye sa yo te nan yon gwoup ganyan ganyan. Ganyan ganyan sa vle di se 2 nèg ki ap fè dil politik. Je te donne et tu me donnes quelque chose en retour. Nou sonje te gen yon gwoup de depite ki yo menm te nan minorite a. Depite sa yo te angaje yon pwosesis de miz an akizasyon kontre le prezidan Jovenel Moïse. Ki sa k te fèt? Te gen yon gwo dil ki te fèt antre le lansyen prezidan Jovenel Moïse e se gwoup de depite ki t ap soutni li. Nèg sa yo fè yon seyans epi yo pase an derizyon depite minoritè yo. Poukisa m di pase an derizyon? Paske kant ou fè pati yon minorite, ou angaje w nan yon pwosesis e menm ou ta soumèt yon pwopozisyon de lwa, si gwoup majorite a pa antre nan lojik sa a, li pap ka pase paske yo pral rive nan yon moman pou kapab pase o vòt. Eske nou konprann? Donk lè w pase yo vòt, ou pral pran yon kout majorite e lè sa nèg y ap di, ben dezole, nou pa kab vote, nou vote kont. Se konsa mizannakizasyon Jovenel Moïse lan te pase. Nèg yo fon seyans nan chanbre bas lan, epi la a, nèg yo vote kont mizannakizasyon an. Nan depite minoritè yo, te gen anpil nan yo, kòm pa egzanp Decoline Abel, Franck Lauture, e depite Aken an. Anpil lòt ankò, y a egalman Jerry Tardieu. Donk nèg sa yo te nan minorite a. Ou te kapab di tèt ou ke se te yon minorite ajisant paske nèg sa yo te fè tande vwa yo anpil. Men Gary Bodeau a avè devye le kou. Eske n konprann? Kou a te devye pa Gary Bodeau. Brèf, jounen jodi a la a, men fò m di nou byen ke Gary Bodeau te gen yon konpòteman de buldozè politik. Nou konn sa k fè m di sa? sòti de senple militan, yon nèg ki tap milite, e ki li menm vin antre nan kan Lamòt lan, e ki vin depite, pandan l vin depite an, ki vin kestè a la chanbre basse, nan eleksyon sa m sonje se te sèlman, ee. 2 vwa wi ki te separe li ak Sinal Bertrand paske se te anfas Sinal. Lè sa se te Antoine Rodon Bien Aimé ki te bay nèg sa yo yon kou, li t al vote Gary Bodeau. Cholzer Chancy se te prezidan men se te fas a Jerry Tardieu. Ebyen, se konsa nèg yo vin monte. Pandan Gary Bodeau kestè a 2 repriz, li fin fè yon kou, èske m ta kapab di kont Cholzer Chancy ki vin mete l. Nan prezidans chanm depite a. Kounye a men Gary Bodeau. Gary Bodeau vin yon gwo politisyen. Men ekoute y a un pwoblèm. Le pwoblèm se ke pèsòn sinon kèk grenn moun ki ta kapab konnen si Gary Bodeau se nan bagay louch li te ye. Men. Hay e sak ayiti a. Eske vreman Gary Bodeau te nan bagay louch. Si w wè peyi sa yo pran sanksyon kont yon moun, ebyen poze tèt ou kestyon. E la a, n ap poze kestyon sou reyaksyon Gary Bodeau. qui se dit choqué par les récentes sanctions prises à son encontre par le Canada. Et selon l'ex-président de la Chambre basse, cette décision est purement politique. C'est une décision qui est politique. E sa antre nan yon perspektif de blokaj ak kandidatili nan pochen eleksyon yon. Nan komanseman, se di choke. Se di choke sa vle di yon pakèt bagay. Sa vle di desizyon sa a konstitye yon chòk pou Gary Bodeau. Men lè w choke, m ta kapab di ou stipefè. Bagay la fè w sezi. Lè w sezi, sa te kapab rive ke kelke pa gon ti kras, gon ons de Kilpabilite. Eske w konprann? Paske si Gary Bodeau li met nan tèt li ke li pat nan anyen ki grav, li pa tap di ke je suis choke. Li te kapab di tou senpleman ke, bon, kite nèg yo fè afè yo paske mwen an Ayiti e listwa va jije. Men se nan dezyèm paragraf la ki pral di ke desizyon sa se yon desizyon politik, se nan pèspektiv pou kapab bloke li. Donk, on va voir. Konsènan Li rete pou nou tann. Konsènan le senatè Rony Celestin. Rony Celestin se kelken ki sangaj, m ta kapab di, pou kapab fè kichòy pou peyi a. Sinon, se kapab yon pseudo angajman. Men se yon nèg ki envesti li anpil. Se te yon rich òm dafè. Eske li nan bagay ki wong? Sa se anpil kestyon nou oblije ap poze. Men, apre sanksyon an, vin genyen enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa Rony Celestin orè achte yn mezon, alò, pou kisa m di yon mezon? Yon aparteman! Nan peyi Kanada ki ekivo a 4 milyon, se tout enfòmasyon sa ki ap sikile sou lè rezo sosyo, peye kach, an lajan kach. Sa deranj pa. Si w ap fè kòb, ou gen kòb, ou kapab fè afè. Èske nou konprann? Men kounye a la, kesyon ki parèt palpab, e yon nèg kapab poze tèt ou tou, èske jan de sanksyon sa yo, yo p ap vrèman gen enpak sou moun sa yo? Pa egzanp, lè w pran Joseph Lambert, ou pran Youri Latortue, Map sonje ke le vayan Louis Jeune quand il etè a la chambre basse men kounya le vayan sou yon chez roulant paske nèg yo fin ak misye ebyen li te nan yon ti polemik ak Joseph Lambert e ki te fè deklarasyon pou dire ke men ekoute Joseph Lambert, Youri Latortue Se 2 nèg ki pa ka anpàn chèf. Donk imedyatman yo pa chèf, genyen yo kapab akize yon sòt de vilnerabilite. Ebyen, se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti. Eske jan de sanksyon sa yo pral pèmèt ke nou debouche sou yon nouvo klas dòm politik? Eske nou konprann? Eske pral gen yon lòt klas dòm ki ap emèje? Mwen m t ap pwone sa byen lontan paske jounen jodi a la a, kant ou pran egzanp Youri Latortue, ou pran Andre Michel, ou pran yon seri de nèg la ki la byen lontan nan politik lan, e nèg sa yo mande ke kòmsi ta kapab gen yon sòt demèjans, fòk gen anpil jèn ki kapab fè yon ti moute tou. Men jèn yo tou fòk nou aktive nou, fòk nou pozitive davantaj Fok nou eklate fon degaje nou poun moute kounya la ki politik ki genyen ti jèn ki genyen nan peyi a la yo anvi dekouraje yo pou yo pa antre nan lojik sila yo plis mete yo nan lojik pou yo vin militan politik los kon nen militan politik on pe pa dirije an parti ou pa kapab pran de desizyon. quand il faut negosye sur le plan politik ben on va faire appel a ces gens là moun sa yo ki yo menm toujou ap batay pou bloke peyi eske nou konprann an tou ka m panse ke Canada ap frape menm lè pou anpil moun sa pa vo anyen men pou anpil lòt sa vo le kou paske sa kapab degrade nèg yo davantaj. Genyen yon bebe ki mouri neye. Yon ajan polis fwontalyè, sa yo rele polifwon an, li disparèt nan kad yon ensidan ki pase 2 bato nan Anse à Pitre. Se dan le departeman di Sidèst, nan lannuit vandredi pou louvri samdi 19 novanm 2022. Tèt chaje, pwoblèm pou ti peyi sa a. Daprè sa majistra komin nan Ary Bruno fè konnen. Enfòmasyon yo fè kwè ke aksidan sa li fèt nan zòn Bèl Ròch lè yon bato ki rele Dieu puissant li antre an kolizyon avèk Metropol yon lòt ki pi gwo pase l ki tap transpòte siman nan rejyon an daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou e ki sòti pa bò kote Sèvis Maritim Navigasyon Dayiti, bato Dieu Puissant t ap transpòte machandiz epi tou te gen ladan li yon karantèn pasaje ansapitre a destinasyon Marigo, yon lòt komin nan departeman Sidès la. Dram sou dram nan peyi a. Sepandan, vin gen yon pàn motè. nan lannwit lan e ki oblije maren navir sila fè demi tou an direksyon Ans a Pitre yon mannyè pou kapab rezoud pwoblèm sila. Sepandan, y ap fè operasyon pou rezoud pwoblèm sila, kolizyon sa li menm li fèt. Donk, se trist paske bagay yo toujou rèd nan peyi sila. Se konsa moun ap mouri. Gen yon prezime bandi ki mouri 10 lòt jwenn arestasyon yo se nan Jakmèl. Ekoute byen, Enock Roul alyas Dad Cool, li mouri nan kad yon operasyon polisyè nan sware jedi 17 novanm 2022 nan mòn Oje nan komin Jakmèl, departeman di Sidès. 10 lòt endividi, pami yo. Edison Samdi alyas Tizo ak madanm ni jwenn arestasyon nan kad operasyon sila. Edison Samdi, yo prezante li devan komisè polis Jakmèl la Royal Mathurin tankou yon manm gang kraze baryè ki dirije pa Vitelòm Inosan kap opere nan Taba. Nan yon mesaj nan yon mesaj odyo yo jwenn sou telefòn li, ebyen mesye sa te vin pran posesyon yon zòn ebyen lapolis li menm Pete fyèl li. Bon. Se konsa nèg yo ap tonbe. Men gwo tèt yo, jan m toujou di sa, pa janm tonbe. M ap fè yon kout pwojektè sou Kanaran. M gen yon ti dosye la a, m ap chache gen enfòmasyon sou li konsènan Kanaran. Men fò m di nou byen ke Leta, gouvèneman an, sa se yon wout nasyonal. Tande byen wi. Wout Kanaran an se yon wout nasyonal. M ap mande mwen, poukisa pa kab genyen de pwen fiks ou byen de patwouy o nivo de blòk kanaran. Paske kanaran vin danje. Pandan tout semèn nan, nèg yo ap fonksyone nan kanaran. Wout la lage pou kont li. Anpil machin pèdi lavi yo. Nèg yo fè anpil anlèvman. Eske nou konprann? Donk, nèg ki nan lojik sa yo, se sèlman sa y ap fè. Yo pap fè lòt bagay ke sa. Veye, fè kou, epi byen fonksyone. Eske nou konprann? Donk, m ap mande yon fiksasyon sou wout Kanaran an. Paske, jounen jodi a la, lè w pran tout machin k ap soti nan Pòtoprens, ki prale nan departeman di Santr, anpil nan yo se la yo fè. E, pa bliye ke gen anpil machin k ap soti Pòtoprens ki prale Senmak ki oblije pase pa Mirbalè, Sodo, ebyen, Alò wout so dwa byen si pou kapab ale nan zòn sa paske blòk titan 1 an pa bon. Mezanmi leta si se ti wout sa ki genyen pou moun yo pase fon bagay pou yo. Fon bagay pou yo paske se evidan nou pa kapab kite bandi san fwa ni lwa Se yo menm ki mèt zòn sa yo. O mwen bay moun yon ti chans. O mwen bay moun yon ti chans. Se kòm si m ta kapab di bandi yo ap pi byen fonksyone ke lapolis. Yo pi byen kowòdone. Se pa dat m ap di nou Kanaran an pa bon, wout sa a pa bon. Pou ki sa pa kab genyen 2, 3 pikòp lapolis la k ap fè moute desann. nan blòk sila. Imedyatman ou fin kite stasyon Mirbalè a ki nan bon repo depi w kòmanse pran Kanaran an danje jiskaske ou rive anba Mòn Kabrit.